Gon ti pwovèb ki di lagè avèti pa touye kokobe, si w konnen w pa dwat, ranje kò w, si w konnen ou nan sak pa sa, kòmanse prepare 2 bra w paske Frantz Elbe pral met kòd nan bra tout vagabon Pou yo menm pa respekte otorite nan peyi sa a tout nèg ki panse se yo ki mèt Ayiti tout bandi ilegal tout nèg kap finanse gang nan peyi sa a kòmanse aranje w paske Frantz Elbe pral kòmanse fouke nèg Frantz Elbe pral kòmanse mache sou jèn gason ki yo menm kanpe fas lalwa pou fè konnen se yo ki fè e defè se yo ki mèt peyi sa a Ebyen medam se mesye jodia la frantz elbe sòti nan silans li wi frantz elbe sòti nan silans li aprè ebyen plizyè jou ki pase aprè asasina polisye sa yo nan pòtoprens nan lyankou ebyen jodia la se sa anpil moun tap tann kilè frantz elbe ap sòti poul pale sou sityasyon sa ensekirite kap vale teren agoch adwat ebyen medam se mesye sa nou tap tann nan jodia men li nou potel pou ou nou gen video nou gen son. Nou gen tout bagay ou menm ki apèn tonbe sou kanal sa ou sou tvlakayhaiti.com e pa bliye si w poko abòne avèk nou se moman an menm pou w fè sa pandan wap gade videyo sa yon fason pou pa rate pwochèn videyo nou yo Ebyen nou pral kite w gade Frantz Elbe e tande repons ak divès kesyon jounalis tap poze sou sitiyasyon an sou sa kap pase nan peyi a ebyen Frantz Elbe fè moun sezi Paske jan Frantz Elbe pale la a, jèn gason pral gen bagay nan men nou, jèn gason pral gen pwoblèm, paske misye santi gen twòp repwòch k ap fè l antanke DG pnh la, enben misye sanble la a mete kanson l nan tay li pou l al mache pran jèn gason ki yo menm kanpe fas a lapolis k ap touye l, polisye agoch adwat, enben jodi a la a Frantz Elbe, misye sòti nan silansi nou pral envite ou gade e tande Frantz Elbe. Nan Gonayiv, nan Senmak, nan Lyankou, nan Savyen, Latibonit bagay yo dejenere nan moman nap pale la a enben gwo deblozay pete nan prizon Lyankou a e divès prizonye chape poul yo e gen e plizyè tou ki mouri selon sa e divès otorite nan depatman an fè konnen nou pral envite ou tande epi gen fanmi tou manman, madanm, sè e polisye ki mouri nan Pòtoprens ak Lyankou yo ki yo menm pale tou jodi a yo fè divès gwo deklarasyon Ke nou pral envitew tande anndan video sa medam e mesye pa pa neglije abòne e kite yon kòmantè anba video a pou di nou ki kote donk ke wap gade video sa eske ou abòne avèk kanal sa deja tvlakayhaiti pwen kòm bòn ekout tout moun nap tounen. Ademan polisye yo. Sitou polisye Petyonvil. Nou genyen dè enfòmasyon sou fonksyonman komisarya Petyonvil. E sèten komisarya nan peyi a. Menm mwayen ke nou dispoze, nou pral ranfòse komisarya yo. Jan m sot di toutalè a, materyèl e aboman. Gonayiv, kòm nou konnen ke nou te genyen 2 polisye ki mouri sou yon kou, yon ensidan grav a enstitisyon polisyè la, e gen de emosyon ki travèse li. E se tout imen. Li travèse li. Men, nou pap dekouraje. Nou balanse, men nou pa tonbe. N ap kontinye lit avèk sa nou renmen, paske nou kwè yon maryaj. Polis popilasyon an maryaj tout sektè andedan peyi a nou ka rive pi vit. Kòm nou tout konnen l peyi a ap viv yon moman difisil yon kriz sosyal ekonomik politik difisil nan diferan katye plizyè katye. gen prezans gang ki anpeche popilasyon an viv. Resaman, gen 2 ensidan ki rive nan peyi a, espesyalman ki sible polisye. 10 janvye 2023, gen 2 polisye ki tiye nan Kafoufèy. Pandan ke anpil objè te pran fri nan tèt li. 17 janvye, yon polisye pòte disparu, yon polisye blese nan rue Magazine Leta, au Bat la Ville, pandan ke li tap pran kòmandman. Nan yon anbiskad, 3 polisye tiye. Yon polisye pote dispari, yon polisye blese pa bal e ki ap pran swen lopital. 25 janvye, nan Latibonit, yon entèvansyon polisyè, spesyalman Lyankou, kote ke polisye yo te entèvni pou yo al pwoteje popilasyon an. E sekirize komisarya Yanbo ankò. Nan yon anbiskad, 6 polisye tiye, yon blese pa bal. Tout fanmi ayisyèn nan blese plonje nan yon pwofond tristès. Grann famiy polisyè la blese jis nan nanm li. Lapolis ale twò lwen. Men, nou pap bese lèp la. Nou pap kanpe nan lit ke n ap mennen kont bandi. Nou pap fè bak. Nan sitiyasyon difisil ke nap travèse a, solisyon li se yon tèt ansanm, men nan men, inite nan diferan sektè nan peyi a, tèt ansanm, men nan men, inite nan gran famiy polityè ki ka ede nou sòti nan sa nou ye jodi a. Se sa k fè, m ap adrese m ak polisye nou yo, frè nou yo, kòmandan nou, ak gran frè nou fè apèl a nou pou ke nou gade kalm nou, pou n gen serenite nan mitan nou. M ap mande polisye nou pou nou konsantre fòs nou, enèji nou, e kontinye oryante l nan konba ke l ap mennen kont bandi. M ap anonse polisye m yo, rapidman, n ap pran mezi pou ke nou ranfòse komisarya yo ak tout inite espesyalize yo nan mwayen lojistik e armeman, e n ap pran lòt mezi ankò. pou pwoteje polisye nou yo e ankadre yo nan travay ke yap mennen chak jou, nan lit ke yap mennen chak jou pou konbat le gran banditisme. Jodia menm, nou deklanche yon operasyon ofisyèlman ki pote non Tornade 1 an repons a tout zak bandi fè sou popilasyon an, spesyalman frè n ak sè n polisye. Fòk bandi yo peye pou zak yo fè. Tout polisye, men nan men n ap kontinye konba pou sekirite ak trankilite nan peyi a. Yon maryaj polis-popilasyon, yon maryaj polis-près. Nou ka fè anpil bon bagay avèk yon ti kras mwal. Frè m polisye, frè m ak sè m polisye, revandikasyon nou yo jis, yo lejitim. Revandikasyon ki di meyè kondisyon de travay, materyèl ak ekipman pou nou demantle gang pou pèmèt popilasyon an ta yon souf. Sa yo lojik. Men li pa ka fèt nan dezòd. Fòk nou evite tout fòm de derapaj, manipilasyon ki ka mete enstitisyon ke nou renmen anpil la, ke nou sakrifye nou pou li a e peyi ke nou renmen anpil la an danje. Polis la se yon enstitisyon repibliken ki reprezante lalwa, lòd e ladisiplin. Donk, fòk nou evite derapaje. Pandan ke m ap mande nou, n ap ini fòs nou, n ap mete tèt nou ansanm pou nou bay yon repons enstitisyonèl. Avan ke nou pase nan seyans kesyon repons, apre terib ensidan sa yo, m ap mande nou, de manyè senbolik, pou nou tout, yon minit de rekèyman, pou tout polisye pa nou yo. e n ap prezante senpati nou a grenn fanmi ayisyèn paske nou touche plizyè e a tout paran zanmi polisye ki tonbe. Mwen te nan, mwen disponib avèk nou pou. kont diferan gang ki genyen o nivo de la kapital. Sitou periferi zòn metropolitèn yo. Gen yon ansanm de bezwen ke nou te defini e ke nou te fè demann e gouvènman an te konsanti ke sakrifis pou achte ekipman pou lapolis la. Malerezman, delè de livrezon ekipman sa yo pa respekte. E sa a, li se yon kontrent a yon ansanm de bagay ke nou te prevwa pou nou fè nan matyè de sekirite, men Taymi nan pa respekte. Nou genyen de enfòmasyon sou fonksyonman komisarya Petyonvil. E sèten komisarya nan peyi a. Menm mwayen ke nou dispoze, nou pral ranfòse komisarya yo. Jan m sot di toutalè a, materyèl e anboulan pou Gonayiv, kòm nou konnen ke nou te genyen 2 polisye ki mouri, se yon kou, yon ensidan grav a enstitisyon polisyè la. e gen de emosyon ki travèse li. Li se tout imen. Li travèse li. Men, nou pap dekouraje. Nou balanse, men nou pa tonbe. N ap kontinye lit avèk sa nou renmen, paske nou kwè yon maryaj. Denise Sévère ki te pale nan mikwo Laurie Lugène. Konbyen ti moun nou gen vwa pa tèlman bon konnen nou kriye anpil emosyon. M pat resevwa nouvèl la touswit se pandan m sou fou ap fè manje epi m tande yon granmoun ki pase dèyè a kap pale epi moun nan di konsa li di yon lòt konsa ou pa tande nouvèl la li di ki nouvèl anpil polisye ki tonbe wi. Mwen tap menm kote a m tap pran manje bon m tou kite manje a m menm chita epi menm kote a m tonbe ak Willy Marie m rele l m rele l san repons dabitid li pral travay li mèt kouri gade fè kote l te ye a si m bal on apèl la fè pwason tounen apèl la bak epi sa rete epi m gen on frè m ki vin rele m ba la swit. Frèm nan jou konsa ou gen nouvèl Eliezer mwen di oh ou fè kèm sote sak genyen li di non pa anyen non m tande gen pwese ki tonbe a sa ou eske ou pa pran nouvèl m di non boo m pa konn anyen men yo tout te gentan konnen sof mwen ki pat ko konnen epi m pa bezwen di w mwen devase m pa konn si m anlè si m atè. Menm depi nou ti espwa piti, moun zòn nan, poutèt yo tèlman familyarize ansanm avè l, se zanmi yo, se moun yo konnen, yo konn bagay l epi y ap kache, yo pa vle di m anyen. Epi m di m ap fè w sòti deyò a. Epi lè m sòti, m wè tout mesye yo ap kriye, Bassèm di sa k gen? Luc mouri? Yo di non, gen yon kò yo yo pa jwenn, gen youn ki lopital, patati patata, n ap fè kontak. Konsèy sa mwen kontre mwen gen espwa m di kèt m gen dwa ladan l. Se lè m wè l ap pale ak mwen sou 5 è, 6 è m pa janm gen nouvèl. Epi yon kouzin mwen te rele m, kouzin mwen an gen yon sè l ki renmen ak yon polisye ke l konn mare. Li rele m epi m pran apèl la, li di a m tande nouvèl la Eliezer mouri. Bon depi lè sa m. Se konsa w al aprann nouvèl la? Ya. Medam te paste, pa konn si m anlè, m pa konn si m atè. Jiska prezan m ka di w a espwa m, m toujou ap veye pou m wè si mari m p ap vini. Di nou konbyen pitit li te gen? Li gen 2 timoun, li kite youn 3 mwa edmi, m gen youn 4 an. Donk se vwa l moun yo tande nan odyo a ki t ap di. Wi, k ap di konsa ke li gon timoun 3 mwa, se li menm. Se li k t ap pale. Pou jounen jodi a kòman w ap viv dram nan? A, m ap viv. Imajine w se mari m ki te tout mwen. Li pa kitem travay yon jou. A tout m aprann li gen bagay ke li m aprann li pa travay li di konsa ke chef wap esplwate'm wap matem nan lari wap kitem travay jere timoun yo pou mwen m pa bezwen di moun yon moun ki vin pile yon kay pou nan l pa la. Li son moun ki te toujou prezan nan fanmi l? Prezan. Li pa janm vle di m sa. Men pou jounen jodi a eske nou deja resevwa apèl wo kòmandman lapolis lan eske yo vin wè nou kisa yo di nou? Yo pa vin wè nou non se nou ki te ale tande al kote yo m te gen randevou avèl m te desann kote yo yo pat jiska prezan pa gen yon reprezantan ki vini pou mwen m pè pou m pè pa twouve m m pa konnen paske telefòn mari m pèdi. Bandi yo si yo konnen yon madanm yon polisye oubyen yon fanmi yon polisye ret yon kote yo ka rive sou anpòt moman. Men se aprè dram nan yo rele nou men avan avan sa konsa. Pat gen bagay konsa avan men aprè. Men ou rive ale nan mòg idantifye kò an kisa k pase. Bon pat gen fòs mwen pou bagay konsa se fanmi l ki ale gwo kouzen ki te ale gwo frè m ki te ale yo wè l yo idantifye l. Men ok pou wo kòmandman lapolis la kisa yo di nou pou fineray yo. Bon aprè pi lontan yo te nou. Sam ta renmn fè pou mwen kounya la se edem kite peyi a ti moun mwen se sa ki ta pi enpòtanm nan pasem lage avè yo. Voilà, ou tap koute Benize Sévère, madan youn nan polisye ki tonbe trajikman nan operasyon nan Metivye 20 janvye pase a nan komin Petyonvil. Sou bò pa yo, manman. 14 prizonye mouri, 11 lòt sove kite prizon an. Se antouka premye bilan sou evazyon ki fèt nan prizon sivil Gonayiv lan aprè midi jedi 26 janvye 2023 a. Se komisè gouvènman jiridiksyon Gonayiv lan ki konfime nouvèl sa a nan yon konferans mitan jounen vandredi 27 janvye a. Mèt Sera Gaziyis fè konnen prizon an te sibi atak yon gwoup moun ame ki te vin melanje ak mouvman prizonye yo te deklannche kote yo te dezame yon polisye nan prizon an ki te fè te gen anpil katouch ki t ap tire nan moman an. Mèt Sera Gazius ap pote kèk presizyon, li se komisè gouvènman jiridiksyon Gonayiv lan. Sa ki enpòtan, m konnen n ap chèche la maten an, se bilan, kisa, konbyen yo te ye dabò, konbyen ki la, konbyen ki pa la. Mentnan nan evazyon, nou genyen, dan lajounen, grèf prizon an di m ke yo te genyen. 517 prizonye. Nan 517 prizonye a, te gentan gen youn ki te gen kolera ki te mouri. M te rele majistra a vin pran li. Malerezman, majistra a pa t gentan vin pran l, fè a vin pwodui. Apre sa, maten an la, grefye a, nèg yo te maltrete l anpil, se gras a lòt prizonye ki fè yo pa tiye misye paske yo te pran zam misye a. Mentnan, maten an la, misye lopital, men m mande misye, omwen di m konbyen prizonye ki anndan prizon an, nou menm pou nou ka fè yon evalyasyon annatandan nou jwenn on rapò an bòn e difòm paske fò l pwodui on rapò pou eksplike fè a. Ebyen, li di m maten an nou genyen 491 prizonye ki anndan prizon an. Malerezman, gen moun ki te gentan di tout prizonye yo ale. Sa te fè popilasyon an gen pwoblèm paske yo di si tout prizonye sa yo ale kòman y ap fè viv? Men mentnan nou gen 491 prizonye anndan prizon an. Nòmalman, lè w gade 517 mwens 491, li rete 26. Nan 26 la te gentan gen youn ki mouri, rete 25. Majistra poko banm pwosè vèbal de konsta, men yèswa l te di m li menm li resanse gen 14 prizonye ki mouri. Men mentnan, si m retire 14 nan 25, m kwè m rete 11. Sa vle di omwen m ta va di nou gen 11 prizonye ki an kaval. 14 ki mouri yo, ou konnen yo bay gaz anndan, paske pou w rive mètrize anndan fò w bay gaz lakrimojèn. Dezyèmman, l ap gen nan yo tou se anlè yo moute. E nèg yo k ap tire deyò, gen nèg k ap tire andedan. Men mentnan se gen nan yo tou se pa bal yo mouri. Chèf pakè Gonayiv lan, Mèt Sera Gazius anonse ouvèti yon ankèt sou liberasyon 2 polisye ki te fèmen nan prizon ke polisye an kòlè yo te libere ayè jedi an nan mouvman pwotestasyon yo tap fè apre gang Savyen an te fin asasinen 7 nan polisye ki te nan operasyon nan Lyankou mèkredi 25 janvye a. Mèt Sera Gazius. Fò enstitisyon an pwodui yon rapò, apati de se rapò, tout moun ap gade responsablite a. Men, m pa ka fè l menm jan ak tout moun ap fè l nan lari a. Omwen se yon enstitisyon ki te la. Mentnan, si gen moun ki te sou responsablite w, yo pa wè l, ou gen kont pou rann. Sof fò gen yon ankèt apwofondi ki mennen. Apre lankèt, y ap gade pou wè ki moun ki responsab, ki moun ki pa responsab. Èske.